Non, la fin du monde sanble rive nan peyi d'Haiti. E jan m'ap gade bagay la la a, heyy! Non, pèp Ayisyen se ke Jezi sanble lage kat van sou peyi d'Haiti. Ansyen Prezidan Joseph Michel Martelly, sa nèf malèt ou li soti kay Tonton Sam, paske l'konnen l'pap ka retounen ankò. Frèz e sè byeneme nan video sa, m pa kache di ou, Mèt Newton St. Juste te pale koze yo. Ou raple ou dosye Sonson La Familia, dosye Bas Galil, alye ansyen prezidan Joseph Michel Martelly? Ou pral tande kòman mesye sa yo fè kidnapin. Ou pral tande kòman mesye sa yo touye moun e kòman yo soti fasil nan prizon. Pèp ayisyen, bagay yo la wi, sèl achiv k ap rete ou pral tande. Fòk mwen di ou, non, mak de la bè tou tonbe sou peyi dayiti. Depi se nonm yo pran sanksyon kont yo. Mesye sa yo pap ka ni achte ni vann pèp ayisyen. Peyi Kanada mete yon nòt deyò pou l pote plis presizyon sou ansanm de sanksyon li pran kont moun k ap finanse gang nan peyi Dayiti ansanm avèk gang yo k ap teworize popilasyon an e ou pral jwenn detay. Ansyen premye minis Laurent Lamothe aprè Kanada te fin fè konnen l ap finanse gang nan peyi Dayiti ebyen fò m di w ansyen PM nan di li sezi tande yon bagay konsa, li anonse aktyèlman la a li deja kontakte tout avoka li yo pou ke yo al rezoud pwoblèm sa a nan lajistis. Moun Wanament pèp ayisyen, se pa sèlman chèn non yo pase nan baryè fwontyè a. O o, se soude yo soude l wi. Yon moun ki te gen entansyon al kase chèn oubyen kase kle dezole. E soude wi yo soude baryè a pou pwoteste kont desizyon gouvèneman dominiken an pran fason ke yo ap maltrete konpatriyòt yo. E yo di, sa se yon premye leson wi. Gen plis kap vini toujou. Rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi enfo pa'w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire, san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Lajounen yo pandye m nan yon mi nan lannuit yo foure m nan yon ti tou Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se kle Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. San mwen menm, Paris ap pri. San mwen menm, Paris ap pri. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Frèz e sè byeneme, jan ke m te anonse w aktyèlman la a, bagay yo konplike pou Mateli. On dirè la fen di mond rive pou li. O wi, depi lè peyi Kanada te fin anonse yo pran sanksyon kont ansyen prezidan an ki nan finanse gang, blanchi lajan, dosye dwòg, ebyen frèzesè byeneme, nan samdi, ansyen prezidan an ranmase tout ti ba krankran li, tout ti moso rad li, tout ti zèl pantalèt li, paske w konn ansyen prezidan mete ti kilòt anpil, li mete nan malèt, li fè 9 malèt selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, epi l debake nan peyi Dayiti, l ale lakay li. Donk, medam, madmwazèl e mesye, pa rapò a ansanm de sanksyon sa yo Kanada pran, fò m di ou, se pa premye fwa nou ansyen prezidan an ap site nou pakèt dosye louch nan peyi Dayiti. Men sa ki grav, nou tout konnen Mateli gon karyè mizikal. Li son atis anpil moun renmen, ki bay anpil plezi. E li pa janm pè kache pou l di w li son ekspè nan di betiz. Li konn di nou sa. Trè trè byen. Men ou kapab wè pèp ayisyen, malgre long karyè sa a li genyen nan dosye mizik, rantre l rantre nan politik, li tou fini. Fini konplètman. E se pa sèlman li menm non ki fini konsa. Ou gen Don Kato tou ki fini. E kwè m si w vle jounen jodi a, Don Kato pa fouti gon bon. Enspirasyon non pèp ayisyen pou lekoun bèl mizik ki kote ki bon. Apre w fin vide poupou nan palman e kwè sèlman poupou sèlman w ap reflechi nan kran ou. Ala traka pou lave kay tè papa. Donk moun nan te la li ta bay plezi fason l ap chante pou peyi l. Ou di kèt ebyen si moun sa tonbe nan tèt leta a gon bagay li kapab fè. Gon fason l kapab goumen ansanm avèk vòlè yo. Malerezman lè l rive li mete l ansanm avèk vòlè yo li fè pi mal toujou. Donk jounen jodi a ou kapab wè gon seri de atis ki pase nan leta. Imedyatman yo fin pase nan leta, yo te senatè, yo te depite, yo te majistra, etc. Ebyen sa tou fini pou yo. Sa tou fini pase karyè sa li tou kanpe la, kraze plat, pa gen anyen ou kapab espere de yo, pwiske yo gen tan bade yo sal kò yo nèt. Donk aktyèlman la pèp ayisyen se ke ansyen prezidan Joseph Michel Martelly se monnen l ap remèt. Men nou raple nou, Nan lane 2012, fòk mwen di ou, te gen anpil revelasyon ki t ap fèt ant relasyon Sonson La Familia ak Joseph Michel Martelly. Dosye Sonson La Familia se pa yon ti dosye ki piti. E Mèt Newton St. Juste nan mikwo laprès t ap esplike, nan lane 97, kòman yo te jwenn yon moun ki t ap bay san nan machin Sonson La Familia. E lè yo fin depoze lapat sou li alepòk, e Mario Andresol te komisè la polis, e pi sa w tande a pèp ayisyen, lè yo pran misye, yo ale nan kay moun k ap bay san nan machin an, yo jwenn yon lòt ki pran yon bal nan tèt ki mouri. Yo pran misye, yo kòd, yo mete l nan prizon. O, o, pral gen yon jij ki pral ba li libète pwovizwa. Donk de libète pwovizwa li tou. lage sou tout teritwa ap regle tout aktivite l nèt. Donk lè kanaval ap fèt, Mario Andresol sezi wè lè sa l vin chèf polis, li sezi wè se Sonson la Familia k ap sekirize pitit Mateli nan kanaval. Li di mare misye, ki kote yo ta pral mare l la la, bon nèg la gen prezidan dèyè l fè respè w. Donk, medam madmwazèl e zemesye, e apre gon dosye baz Galil ki pral monte, e raple ou, ansyen premye minis Lamòt te kòmande yon bann Galil pou lapolis. Ebyen, kisa ki pral pase? Lè ke Mateli kite pouvwa, lè yo ap fè envantè pou Privè li menm vin enstale, gen yon total de 56 Galil ki te pèdi. Donk se pa jounen jodi a, ti monte desann, non Mateli ap site nan dosye louch nan peyi Dayiti. Pou plis detay, an nou tande deklarasyon Mèt Newton St. Juste. Banm raple nou kiyès Sonson La Familia ye e kijan nou fè tonbe nan sa. Paske si la jistis te fè swit ak plent nou an, Sonson La Familia pa ta pral jwenn kote kounya la pou l al kidnape yon sitwayen pou l mande l 1,2 milyon dola ameriken. Ebyen. Pou rapèl, ant 96 e 97, Mario Andresol te komisè polis Petyonvil. Li arete Sonson La Familia avèk yon moun nan kòf machin li, nan kòf machin li ki te prèske mouri, benyen an san. Lè yo entèsepte misye, yo kouri al lakay moun ke yo jwenn nan kòf machin nan, lè yo rive, yo jwenn yon kadav ki gon bal nan tèt li. Lapolis arete Sonson La Familia pou meurtre, yo voye l nan tribinal de pè Petyonvil, ebyen gon jij de pè, ki ba l yon libète pwovizwa jiskaprezan l dan la nati. Lè, pandan kanaval k ap fèt Okay, Mario Andresol sezi l wè se Sonson La Familia sa k bon non misye se Eteya, Woodly Eteya. Se misye k ap bay Olivye ak Ti Miki sekirite nan kanaval Okay. Mario Andresol pwoteste. Se konsa, nan wikenn 12 me 2012, Lapolis arete ankò Soso La Familia nan Petyonvil lè sa l te nan altèkasyon avèk yon zanmi pou twoub a lapè piblik. Lè misye rive nan komisarya, Marion Andesol rele, li di kenbe misye pou li, son nèg l ap chèche pou dwòg lontan, an atandan ke l fè kontak pou o nivo entènasyonal pou di yo entèsepte misye. Ebyen, kèlke minit pli ta, Palè Nasyonal, Ministè Enteryè, dayè Soso La Familia gen yon lo kat Li te gen kat palè nasyonal sou li, li te gen kat ministè enteryè, ministè defans, ebyen yo vini, yo pran misye nan komisarya Petyonvil, sa pase il y a de cela 2 zan. Mentenan, kisa pou n konprann nan sa k ap pase a? Genyen nan dat 27 out, prezidan Martelly, fè nwit kay Sonson Lafamina. Se la l manje chak dimanch maten. Se la l bwè soup. Sonson Lafamilya, y a vin demanti nou si n bay manti. Sonson Lafamilya te abite bò kay Mateli nan Pegivil. Mateli fè l chanje kay. Li abite kounye a Mòn Bwon depi si mwa. Se Mateli k ap peye kay la 5 mil dola ameriken pa mwa. E kote l te ye Pegivil la, s on lòt moun nan Palè. Lapolis t al nan kay sa a k abite nan kay la. S on lòt moun nan ekip la. Sou sou la familia gen yon gang ki rele gang galil sou wout frè se li menm avèk kiko seremi k chèf gang nan ebyen nan dat 6 septanm misye gen yon restoran nan petyonvil pandan l tap inogire la souvnans nan nèrèt se mateli k te vin jwe pou li nan inogirasyon an le 6 septanm se gang sa ki fè kidnaping sou pwopriyete nino sèl la avèk pwopriyete sourir e pandan. lapolis arete yon moun nan gang nan li di li di a lapolis ke komisè enspektè Bèlfleur k te mouri aprè dosye Brett lan e li menm ki te asasine l pou Sonson Lafamilyà e yo jwenn nan men misye zam 9 galil 9 m pa konn si se zam Lamòt te fèk kòmande yo sa ta mande pou lajistis al fè yon ankèt. Humm eske w tande de koze nan peyi sa pèp ayisyen. kidnapè moun pou 1.6 milyon de dola. Humm ala traka papa, kidnapè wi, donk jounen jodi a pèp ayisyen, mwen vin konprann pa gen anyen k nouvo non nan peyi dayiti. Tout zak malonèt yo te konn fèt avan, e jounen jodi a yo vin repwodye non sèlman sa tou, yo vin miltipliye. Men pa gen anyen k nouvo. Pa gen anyen k nouvo. 1.6 milyon de dola mande pou libere yon moun ke Soso La Familia kidnape. E non selman sa tou, ou genyen pil galil la polis ki disparet jiska prezan, yo pa ka bay okenn eksplikasyon. Donk, men sak peyi Dayiti. Jounen jodi a, tout moun ap rale pye yo ap di, se pa mwen menm, se pa mwen menm ki kreye bandi, se pa mwen menm ki bay gang yo zam, se pa mwen menm ki bayo bal, on dirè mesye sa yo, yo moute avyon oubyen yo pran bato, yo al achte zam, yo al achte bal lòt bò a, san ke nou pa konnen. Men, ou raple ou tou, te genyen jij Lamar Belizaire, nou raple nou jij sa a. Yo te vin arive mete Sonson la Familia anba kòd yon lòt fwa ankò pèp ayisyen. Mete yo mete l anba kòd, rive l rive nan tribinal la, oh oh, lè jij la ap poze l kesyon li menm ansanm avèk yon lòt yo te arete nan dosye louch. Lè jij la fin poze l règ kesyon, jij la di l, Ale pitit gason m, pa peche ankò. A la traka pou lave kay tè nan peyi sa a! An nou retande, an nou reviv achiv sa non pèp ayisyen pou wè kòman mesye sa yo gangsterize peyi Dayiti epi apre sa ou pral gen ansyen prezidan k ap rele w pou vini Ozetazini nan Little Haiti. Bon admin, ki biznis ou fè an Ayiti? E sè dènye tan, mwen travay nan ministè enteryè avèk fè bal. Ou pa gen lòt biznis ankò? Non. Restoran ki rele La Souvenance Petyonvil la, kote moun yo ye? Li te pou m abiman. Li pa pou li ankò? Li fèmen. An yo di w te kidnape Samuella? Se sa ki ekri nan menm rapò ke yo voye ban mwen an ki òdonans lan. Ok. Mwen wè nan òdonans de ranvwa a, gen moun ki di yo konn genyen antretyen avèk ou nan telefòn. Ok. Kilès nan moun sa yo ki nan prizon nan kesyon kidnaping sa a? Ou te la talè an, se Alain. Ale pitit gason m tou m tou pa fè sa ankò pa fè sa non pa fè sa e moun mateli ou pa ka ret nan prizon monchè ale pa peche ankò hum epi nou toujou fyè pou nou di m se blan k gangsterize peyi majorite politisyen yo pran sanksyon kont yo toujou ap di m se blan. Yo ap di w konsa pi fò zam yo se lakay blan an l soti. Pa gen pwoblèm pi fò zam se kay blan l soti. Men w menm ki kontwòl ou mete nan ayewopò w yo? Ki kontwòl ou mete sou fontyè w yo? Ki kontwòl ou mete nan dwàn w yo? Men non. W ap travay pou blan an pandan 25 lane. Atò, kòman w te ka konprann pou yo kenbe yon nonm? Li te deja gen dosye sou do l. asasina, tantativ asasina ak divès lòt ankò, epi kounye a la ou redepoze lapat sou li jij la di l ale pa peche ankò atò, jij sa li menm li ta sipoze ap viv toujou? Non monchè, jij sa yo sipoze mete l sou plas piblik pou ke popilasyon an poze l kesyon. Bay jounen jodi a, nan sa Ayiti ap konnen, jij la son konplis tou. ale pa peche ankò. E medam matmwazèl se mesye yo pral mete la pat sou sonson an repiblik dominikèn. Ou raple ou lè otorite yo te aretel, yo pranl yo rantre poto prens ansan mavel, donk jis ka prezan m kapab kwè ke l nan prizon. Yo metel nan prizon toujou pou trafik drog. Ala kote nèg yo sanwont papa nan peyi dayiti. Atò ou jwenn yon jij ki di w ale pa peche ankò w tounen nan menm peche a. E yo repran w ankò. E la pou w konprann chemen rat renmen se ladan yo ap senyen nen l kanmenm. Donk ansyen prezidan an debake, panike, boulvèse. Wi, Mateli rantre nan peyi dayiti. Men se pa Mateli ou konnen an. Ou raplew dènyeman la kòman Mateli tap chante nan èpòt yo kontan nou fache, yo fache nou kontan, yo kontan nou fache. Frè se sè byeneme eske ou raplew de ti videyo sa? Hey hein pou mateli rantre nan ayiti cheri la poul pa fè souf nan monchè mateli m konnen an wi m pa kon bagay konsa ato mateli rantre nan peyi da ayiti plat sou vant li pa fè souf pèp ayisyen alontra non gèlè gèlè gèlè se la fen di mond ki frape peyi da ayiti avan m gen presyon la fen ap fèt ayiti. kont gang yo ak moun kap finanse gang nan peyi Dayiti. Nan yon dokiman gouvènman Kanada mete piblik, yo bay eksplikasyon sou ansanb de sanksyon yo pran kont elit politik an Ayiti yo kap alimante gang ak kriz imanitè an Ayiti. Selon dokiman sanksyon yo, ebyen frèzesè byeneme yo pran 3 tip de sanksyon, bloke kont, anbago sou zam ansanm avèk entèdiksyon finansyè. Li aplike an vèti Lwa Mezi Ekonomik Espesyal yo 3 novanm 2022 a ak Lwa Nasyonzini 10 novanm ki sot pase a la. Toujou selon dokiman sa, tout moun ki genyen non yo ki site moun sa yo pa p ka rantre Kanada. E, medam matmwazèl e mesye, sanksyon yo pran yo, moun sa yo ki nan lis la, yo pa p ka fè operasyon, sou yon byen menm si l ta pou yo, yo entèdi moun yo e non sèlman sa tou, dosye lajan yo, yo pèdi kontwòl bagay konsa. Li p ap ka fè transfè lajan. Okenn machandiz p ap ka disponib pou moun sa yo, yo pran sanksyon ki nan lis la. Bon, sa genlè se mak de la bèt pèp ayisyen nan peyi Dayiti. Ala de traka papa! Pou restriksyon an kou sou retranzaksyon yo an Ayiti konfòmeman ansanm avèk rezolisyon 26 53 Konsèy Sekirite l'ONU an, li di pou jele tout fon, lòt lajan finansye ak resous ekonomik ki Kanada, Depi ou nan lis la, dezole monchè, ou pèdi kontwòl lajan sa. Kanada gentan sanksyone anviwon yon douzèn politisyen nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl, se mesye ensolit nou pou jounen jodi a bagay la rèd, fò m di w, donk menm moun fou. kontan menm moun fou danse gade nou soti ap fè bri channmas lè ke yo tande kanada pran sanksyon kont mateli ansanm avèk ex premye minis loran lamòt plis ex premye minis anri seyan anri seyan menm pa fè souf bon nèg boulos grenn vant li l pa fè souf nèg dimitri vòb tou l ret atè Yo kache kò yo! Non, se yon fwa fon soti tou pa ka ret anba raje a pou pa fè souf konsa. Frè se sè byen eme, an n tande kòman moun fou a t ap ponpe sou channmas lè ke l tande Kanada pran sanksyon kont divès otorite sila yo. Anlve mò Moïse Jean Charles an kite asanble a nap di Martelly pat konn ka bagay sa li pa konnen ou wè sa w fè se li wap wè li pa konn sa map tann Don Kato Don Kato pa bliye ke nou menm nou se moun lari a nou se pitit tè a tè Dessalines nan Dessalines nou la men yo pa anraj. Moun lari konnen pa konn pale. Evreman m se bouloun mwen menm. Louloun. Donk ou vle fè konnen ou kontan paske yo vle. Alèz radye yo. Alèz kon yo gen lajan se laba al envesti l. Anben m ap di mèsi. Mèsi laprès paske w ban m pale. Mèsi bokou. Eeeey ya la traka pou lave kay tè nan peyi sa Nou son ti peyi an menm tan wap jwenn strès an menm tan wap jwenn plezi tou Lè w pa panse Frèse sè byen eme gen ansyen premye minis Laurent Lamothe ki di l etone lè l wè non l nan lis moun Kanada pran sanksyon kont yo ki nan finanse gang nan peyi Dayiti, ebyen pa rapò ak akizasyon sa yo ansyen premye minis lan anonse li konstitye avoka li yo. Nan yon nòt ansyen premye minis lan mete piblik, Lamòt di l rekonèt volonte Kanada genyen pou ke li kontribye nan rezoud pwoblèm ensekirite nan peyi Dayiti ak pwofile rasyon gang yo an Ayiti, men li fè konnen pandan 31 mwa li pase nan tèt primati kòm chèf CSPN, prensipal konba li se te lite kont kidnapin e l te menm arive demantle 2 pi gwo rezo kriminèl ki t ap. opere nan domèn sa nan divès zòn difisil. Li estime pozisyon Kanada abitrè. Lamothe defann akizasyon yo de prezime enplikasyon l nan finanse gang nan peyi Dayiti. Pou byen mennen konba sa, ansyen premye minis lan di li kontakte avoka li yo pou defann li nan yon tribinal ki konpetan. Pa gen pwoblèm Konpè Lamothe men degaje w ale lajistis donk tout lòt mesye yo sipoze ale lajistis tou donk aktyèlman la pèp ayisyen dosye ensekirite nan peyi Dayiti li vire an kabrit sonson an Konbyen nan nou ki konn istwa sa a ebyen bon m eksplike nou Sonson ki te gen yon kabrit epi kabrit la la. Gon nèg ki vòlè kabrit la. Vòlè ke l vòlè kabrit la, men sa misye ye, misye se bon zanmi responsab komisarya. Jan yo rele moun sa yo nan vil pwovens yo kazèk ou byen majistra. Gen de moun yo pre yo pa menm desann nan santre vil avè yo se nan... se nan mòn nèt kote kazèk la rete a ella a yo tou jere dosye. Sonson ki pèdi kabrit la epi lal pote plent li di men ki moun ki manje kabrit li, men ki moun ki vòlè kabrit li. Epi sa w tande a, chèf la fè kòmsi yo arete moun ki vòlè kabrit la epi yo mete l andedan yo ap bat li. Sonson byen kontan yo ap bat moun nan k vòlè kabrit li. Oh oh pèp ayisyen, sa ki pase? Yo manje kabrit Sonson. Pandan Sonson dèyè a, li tande woy, woy, woy, woy, kout baton, kout baton, y ap bat anndan. Se Fadi Bali sa misye genyen l fè bri konsa. Lè Sonson vire gade. pa dèyè kay la non ti tou, li wè misye chita son sak anndan lap relanbre, epi lòt bouro a li menm son bout sak lap bat lap lage kout baton nan mouda bout sak la bouboubouboubou, Sonson di an, se sa nou fè poun pasem nan betiz? Sonson di pa gen pwoblèm. Frèz e sè byeneme Sonson ale l fon ekspedisyon, ekspedisyon sa Sonson fè, menm moun ki tap pase gade kabrit la sèlman di kabrit la bèl mouri. Moun ki te prete chodyè pou kwit kabrit mouri. Moun ki te prete alimèt pou te limen dife mouri. Moun ki te deplimen kabrit mouri. Moun ki te kanpe kap asiste kabrit sonson an yo ap manje l mouri. Donk aktyèlman la m santi nan dosye ensekirite a se sak kap pase nan peyi Dayiti. Kanada pran sanksyon devan dèyè. Lèzetazini li menm tanzantan l fon ti kore l rale pye l tou piske w konnen Michel Martelly se sitwayen ameriken donk yo pa ka fin twò lage kif kif nan bagay la bon ou ka konprann pozisyon lèzetazini pa rapò ansanm avèk dosye Joseph Michel Martelly l ap enpòtan pou nou jwenn plis detay antouka medam matmwazèl e mesye sitiyasyon an ekstrèmeman konplike. nan lari politisyen yo nan peyi Dayiti. Nan Wanament, fòm diw, yè, divès sitwayen ayisyen yo arive bloke fontyè a pèp ayisyen. Jan ke nou te dil depi divès jou, operasyon lòk fontyè. Pase, yo ap depòte nou tankou bèt, ebyen nou menm tou, fòk ke nou bayo yon leson. E sa ki bèl la pèp ayisyen, se pa chè non moun yo pase, kadnase, non yo pa nan bagay konsa. Se soude yo soude baryè a menm wi. Yo soude baryè a, sa vle di, on moun ou panse ou pral vini konsa konsa pou pase, ou swa pouse baryè a ou lage l atè, yo soude l. Donk, selon deklarasyon divès Ayisyen, yo fè konnen fontyè a yo pran desizyon fèmen se pou pwoteste kont depòtasyon fòse konpatriyòt yo, yo di yo ap bay Santo Domingo yon leson. E sa a se twòkèt la, chay la dèyè. Antouka. Pèp ayisyen, mwen swete nou pran responsabilite nou pou nou fè peyi nou puiske pa gen moun k ap fè l pou nou e ak kantite imilyasyon konpatriyòt nou yo ap pran, vòlè sa yo ki chita yo ap destabilize peyi a, fòk ke nou ba yo yon leson epi lè sa a nou menm n ap gen ase fòs peyi ki soti pou imilye nou yo pou ke nou ba yo yon lòt leson tou. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Oh oh, ou konnen aktyèlman la bagay la difisil nan peyi Dayiti. Yo ap voye mèt gang yo retounen. E nan jou k ap vini yo la nou menm n ap travay sou petisyon an san kanpe la pou n mande blan voye fanmi yo, voye tout jenerasyon yo retounen vin jwenn paske ou pa ka sèlman lage vye po dechè a epi kite tout fanmi an lòd non fò fanmi an vini pou l vin pran swen l. Ebyen pèp Ayisyen. Sa vle di konsa pou dezame nèg la epi zam nan toujou ret nan menl mpoko gen kontwòl zam nan? Tch! Ala traka pou lave kay tè papa! Non, si map swiv konsiy sa map mouri. Non map mouri. Si se konsa moun sa bon. Si pandan map vire konsa epil baw li fon bal epi kèm sote mpèdi kontwòl mwen nèt wi pèp ayisyen. Antouka! Janm toujou renmen dil Ayiti diktature c'est la perle des Antilles, Ayiti demokrasi c'est la république des coquins sèl vòlè yo kap rete ki vivra verra ki mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco. Randevou kase, se te pita.